Jodi a, Ayiti pa ka kontinye konsa e m ap di w Muscadin, ou frape move pòt. M ap di w Muscadin, ou frape move pòt e yo di mechan an l ap toujou fè yon bagay k ap twonpe l. Finalman. Muscadin pa ka entèprete sa w di a kòm yon menas. Frape move pòt? M pral gade Muscadin ki asasinen frè m nan ki kondisyon l asasinen frè m. E ou menm gade si se te frè w tou jan li asasinen frè m nan. Eske ou menm ou tap mete dlo nan bouch ou? A mwen ke w ta konnen fwa w la se gang. Si w konnen l se gang, enben si yo tiye gang, sa vle di yap fasilite sosyete a viv, donk lè sa w pa gen pou pale. Men si w pa konn fwa w se gang, donk gon batay kap fèt pou sosyete a viv, batay kap fèt pou sosyete a viv, enben moun ki onèt nan sosyete a, moun ki kredib nan sosyete a, moun sa yo dwe jwi batay la. Bonjou, bonswa, sa depan de lè ou pral gade videyo sa a, jan ke m toujou di l, se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou tout sa k ap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou w pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa, e pa bliye aktive siy notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste nòmalman. Deja nou di mèsi avèk ou menm ki deja fè sa, e mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm, paske m konnen w entelijan, ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. Medam e mesye, san pale anpil, san pèdi tan, n ap rantre dirèkteman nan videyo pou jodi a. Pot chèz ba yo nou pral fè w tande sa kap pase nan moman an la. M pral gade Muscadin ki asasinen frèm nan ki kondisyon l asasinen frèm e ou menm gade si se te frè w tou jan li asasinen frèm nan eske ou menm ou tap mete dlo nan bouch ou a mwen ke w ta konnen frè w la se gang si w konnen l se gang enben si yo tiye gang sa vle di yap fasilite sosyete a viv donk lè sa w pa gen pou pale men si w pa konn frè w se gang donk gon batay kap fèt pou sosyete a viv batay kap fèt pou sosyete a viv Enben, moun ki onèt nan sosyete a, moun ki kredib nan sosyete a, moun sa yo dwe jwi batay la. Donk, nou pa ka ap touye gang, epi pandan n ap touye gang, pou sitwayen pezib ap pase pami lafoul. Lè sa a, moun ki pa gang nan sosyete a li menm k ap viktim nan, ou pa, ou ta mete w nan plas yon moun konsa ki pa gang e ki pral viktim pou gang? An n gade yon bagay. Mwen gen frè m ki se Elysée Amarald Thomas Muscadin tiye. E lè l fin tiye l, li di se yon Jamayiken. Pyès ki te sou li a, se yon matrikil fiskal ki gen foto l sou li, sa vle di yon dokiman ayisyen. E n ap dakò tou kòm travayè de laprès, se Muscadin nan dimansyon l ye la a, si l te jwenn lòt pyès sou frè m nan, li t ap di nèg yo gen plizyè pyès sou yo, li t ap pale de yon rezo fosè, nèg yo gen yon rezo k ap fè fo pyès pou yo. Donk li pa di sa a. E menm jan Muscadin li pibliye matrikil fiskal la, Muscadin tou t ap pibliye lòt pyès li jwenn ki di ti frè m nan se jamayiken an. E lè l fin tiye l, li mete foto k pa foto l. Kounye a, an n pran rekil. Foto sa a se yon foto Muscadin te genyen avan frè m nan mouri. Donk sa vle di, si m dakò Muscadin de bòn fwa, Map di Muscadin tap chèche on Jamayiken. Si se pa planifye li te planifye asasina ti frè m nan, li tap gade on foto k pi pre asasina a pou swivan plan politik li, plan politik ekip li a. Donk nap di li tap chèche on Jamayiken e nap di tou. Le fèt ke frè m nan te gen matrikil fiskal sou li, lè l jwenn frè m nan, li pa kite l pale. Paske si l kite l pale, m ba w garanti, si l kite l pale, enben li t ap gentan wè l gen matrikil fiskal la sou li, li t ap gentan, li t ap gentan wè li se Ayisyen. Donk konyela, le fèt ke nan moman an, le fèt ke nan moman an, Muscadin li jwenn matrikil fiskal sou frèm nan li pa jwenn lòt pyès sou frèm nan li dil se jamayiken oubyen Muscadin de movèz fwa li te planifye asasina a oubyen Muscadin yo twonpel nan filature la moun ki tap bal enfòmasyon yo yo twonpe li epi san pale li asasinen frèm nan e lèl fin asasinen frèm nan kounya li nan ti soulyel li oblije di li asasinen on jamayiken. E konnya ann gade mezanmi an on matrikil fiskal ki se dokiman ayisyen epi ou di moun nan se jamayiken ou on foto ki pa foto moun nan epi ou di moun nan se jamayiken donk konnya sa m pral konprann m konprann gang Muscadin t ap chèche a li pa jwenn li m konprann Muscadin jwenn ti frè m nan sa vle di moun ki Muscadin t di k t ap antrene nèg nan gran ravin nan eh moun sa se pa li Muscadin jwenn. Donk, tout kalifikatif Muscadin itilize yo, li itilize kalifikatif sa yo pou moun ki nan foto a. Men se pa pou frè m nan ki atè a, frè m nan yo kraze tèt. E lè yo kraze tèt li, yo bay yon foto k pa foto l, a se moman la, m kapab di, èske se pa de manyè entansyonèl? Èske se pa voulu? Donk, gen yon sanblan pwen dentèwogasyon. Men, akote de pwen dentèwogasyon sa yo, ou konn sa ki enpòtan? Sè ke chak grenn Ayisyen ki respekte lalwa, Chak grenn Ayisyen ki respekte prensip, chak grenn Ayisyen ki konnen lavi moun enpòtan, chak grenn Ayisyen ki respekte tèt li, ki respekte enterè moun, ki respekte moun, yo dwe viv nan sosyete a. Donk, kounye la a, si w ap sòti pou yon rezon ou pou yon lòt, ou dwe pase yon kote. Men si w gen pyès sou ou, ou pa gen anyen ki montre w se yon move je, fò w viv. Donk, Muscadin di nèg yo te gen bagay sou yo. Mezanmi! Menm jan Muscadin lage foto frèm nan ebyen li tap lage imaj li tap fè nèg yo pale pou di nèg yo kote yo jwenn sak nan men yo a kiyès ki ba yol depi kilè yo genyenl se pou nou di kisa pou nou di pèp la ap gen enterè poul defann tèt li pèp la gen enterè gen rezon poul defann tèt li pandan pèp la ap defann tèt li a pandan pèp la li menm lap batay kont rejim phtk a ki gangsterize peyi a men Muscadin Ebyen atravè ti frèm nan mwen kapab di lap fon lòt travay. Oubyen Muscadin kanpe poul di tout moun li fè erè moun li tap chèche a se pa li l jwenn paske lè sa li sal imaj fanmiy Toma a li sal imaj frèm nan menm jan li ka sal imaj nenpòt lòt moun menm jan li ka sal imaj nenpòt lòt fanmiy oubyen Muscadin dakò ebyen li te planifye poul asasinen frèm nan. Muscadin di frèm nan di se carrefour li tap sòti mwen menm mwen pat la mwen pa konnen depi muscadin fin di frèm nan se jamayiken an malgre matrikil fiskal la malgre li pa bay yon lòt pyès frèm nan te gen sou li a depi lè sa m paka fè anyen muscadin di kredi m pa konnen yon lòt moun. Si sa ka rive nan fanmi w, si w ka vale l, si lòt moun kapab pa gen pwoblèm ak lè otorite ap bay manti, men lè otorite ap bay manti, sa vle di pa gen peyi. Lè otorite ap bay manti, sa vle di enstitisyon yo, yo tonbe. Paske otorite yo, se nou yo reprezante. Kit nou vle l, kit nou pa vle l, kit nou dakò l, kit nou pa dakò l. Donk lè yo, yo reprezante nou, lè yo fè betiz, yo fè betiz nan non nou. Misye te nan aktivite call center. Ki se nan aktivite call center, se sa m konnen mwen menm nan aktivite call center. E bon, yo te mal peye li, yo te mal peye li, li vin rive nan yon faz kote li pa kontinye nan aktivite call center ankò. Men apre sa, m pa konnen ki lòt aktivite li te konn mennen ankò. Eske l konn pale angle? Eske l konn pale angle? Msye pale angle trè byen. E m ap di ki pa angle, Jomecan. Men nan ki zòn, men nan ki zòn Muscadin tou ye fwa a? Muscadin di li, ou swa al sou rezo a, ou al tande emisyon 27 avril jeudi 27 avril Theriel te lus la wap wèl di lap li di ki kote ok li di ki kote l tiyel. Gen Muscadin fè kwè li jwenn anpil mesaj sou telefòn nèg sa yo ki ta fè kwè yo Enfòma dènye enfòmasyon m genyen di frèm nan pat gen telefòn nan menl se dènye enfòmasyon m genyen. Bon men ou pa konn kote frè la ta prale? Non m pa konn kote l ta prale men sa ki pi enpòtan kèlkeswa kote moun nan prale a Se èske se yon koupab. Kèlkeswa kote moun nan ta prale a, se èske l te gen bagay nan bèg li, ki sa l te gen nan bèg li. Kèlkeswa kote moun nan ta prale a, se èske se li menm Muscadin t ap chache. Paske, antanke moun, nou aple a sikile, a ale kote nou vle. Paske, se sa a, se libète nou kòm moun y ap redui pou di ki kote ou ta prale. Ki kote ou ta prale? Ou ta prale kote k ap bon pou ou, depi ou p ap deranje sosyete a. du gouvernement phtk donk rejim phtk a ki chita sou bandi m ban nou garanti si Muscadin tap fè tap batay kont bandi jan l pretann lap fè l la jan anpil moun konprann lap fè l la rejim phtk a tap gentan voye l sou kote tankou yo voye anpil moun sou kote paske tout otan depi w pa nan lojik bandi legal la m ba w garanti ou pap ka la. Men, mwen menm, an atandan n al rezoud pwoblèm sa pou nou montre ki travay, pou nou montre se menm rejim phtk a ki gangsterize peyi a, epi ki ap kanalize opinyon an, k ap oryante opinyon an atravè Muscadin, nou pral gade yon bagay. Men, rapidman, ann gade yon imaj. Moun ki konn peche an pwovens konnen lè gen yon peryòd lè moun yo ap peche, yo bare rivyè a, yo bare rivyè a, epi pa gen kote pwason rantre. Yo kite yon ti kote tou piti, se la pwason an wè pou l rantre, lè pwason konnen l resi jwenn wout pou l rantre lakay li, epi sa w tande a se nan nas la l rantre. Donk se sa rejim phtk a ap tante fè atravè Muscadin. Donk se pou m di nou se travay phtk Muscadin ap fè. Men se poko pwoblèm pa m mwen menm. M dakò ak mouvman Bwa Kale a, men pandan m dakò ak mouvman Bwa Kale a, dabò kite mwen klarifye pou tout moun, mwen menm se Jean Dieu Fait Thomas, E map klarifye pou tout moun, m pa gen ankenn pwoblèm ak mouvman Bwa Kale a. Se yon sosyete ki malad, se yon sosyete ki gangsterize, e tout moun k ap viv nan sosyete a konnen nan 10 dènye ane yo, rejim phtk a li gangsterize sosyete a. Donk gen yon pèp ki bouke ak kidnaping, ki bouke wè pitit li tonbe, ki bouke konte kadav, ki di tèt li fòk sa chanje. M pa gen pwoblèm ak mouvman Bwa Kale a. Kounye la a, kiyès ki gangsterize peyi a? Se phtk. Nan fanmi an, premye bagay ki enpòtan an, se dabò jwenn kò a pou rann Elysée Amaral Thomas yon dènye omaj. Sa se premye bagay ki enpòtan. Donk nou espere. Muscadin li menm li te fè konsta li te fè konsta nou espere Muscadin tou l ap montre li menm tou li pat fon chwa pou l te asasinen Elysée Amaral Thomas se enfòmasyon yo ba l la yo mal ba li se twonpe l twonpe l l ap fasilite fanmi an jwenn kò a. Nou espere sa. E m panse Muscadin tou kwè nan jistis. M panse Muscadin kwè nan jistis. M panse si fanmi an ta deside pran direksyon lajistis, m pa kwè sa pral deranje Muscadin ke yo di son komisè di gouvèneman. M pa kwè sa pral deranje l. Men sa ki enpòtan. Fanmi an sa priyorite fanmi an pou lenstan se jwenn kò a pou rann Elysée Amaral Thomas yon dènye omaj. Jiska prezan li fè silans sou dosye sa li poko reponn e eske nou menm la nou prè pou nal dèyè kò a kounya? Banm diw nap antann nou ak fanmi an mwen menm pèsonèlman mwen prè pou mal dèyè kò a Paske tout aktivite m se aktivite legal. Sa vle di pèsonn moun pa ka ban m presyon mwen menm si se pa yon bandi legal li ye. Pèsonn moun pa ka anpeche mwen menm mwen atenn mwen ale kote m vle si se pa yon bandi legal li ye. Se mwen menm Jean Dieuphète Thomas ki di nou sa. Donk mwen menm nan yon premye tan mwen pare. Men fòk mwen antann mwen avèk tout fanmi an pou nou konnen egzakteman kisa n ap fè. Men sa ki enpòtan jodi a. li klè, ebyen yon moun ki nan sosyete sa, tout malè ka rive w, e moun kap touye w la, li pap bezwen montre sal te wè nan men w lan, men li deside li touye w, epi li di w te gen bagay nan men w. E map note, m poko gen reyaksyon tou, Teriel Thelus tou poko reyaji pa rapò a foto m di ki te sou emisyon jedi 27 avril la. Teriel Thelus poko reyaji tou, puiske se li menm ki tap entèvyouve Muscadin. Jodi a, Ayiti pa ka kontinye konsa e m ap di w Muscadin, ou frape move pòt. M ap di w Muscadin, ou frape move pòt e yo di mechan an l ap toujou fè yon bagay k ap twonpe l. Finalman. Muscadin pa ka entèprete sa w di a kòm yon menas? Frape move pòt? Tande, ban m di w, li frape pòt moun ki pa p met dlo nan bouch yo, li frape pòt moun ki pa p kache pou li, Li frape pòt moun kap di la sosyete Muscadin si ou si gon bandi se Muscadin se vrè bandi a se Muscadin ki anba kouvèti la lwa kap egzekite moun kap asasine moun kap baw idantite l vle lèl fin egzekite w lèl fin asasine w donk li frape move pòt paske l frape pòt moun ki pap met dlo nan bouch. Yon pou di men kiyès Muscadin ye e moun kap batay jouk yo rive jwenn jistis. Mwen se Jean Dieufert Thomas, mwen se gran frère Elysée Amarald Thomas. Mwen deside pran la pawòl jodi a paske Muscadin ki kap jere Nip lan, m pa vle di komisè paske Yon komisè se yon moun ki ta dwe gen lalwa pou bousòl. Lè nou konnen lejislasyon ayisyèn nan li menm li pa rekonèt pèn de mò, donk m pa wè sou ki baz nou pral rele l komisè. E mesye sa a, li di li touye 2 bandi, pami yo yon jamayiken ki se Elysée Amarald Thomas. E mwen menm, mwen se ayisyen. Li di son jamayiken an. Sa se premyè kesyon map poze. Dezyèmman, si wap teni kont de filature la e jan komisè la tap eksplike l nan emisyon Theriel Thelus, wap wè se yon moun kap chèche yon moun li pa konnen. Yo di l moun nan pa padap e answit yo di l moun nan monte kabe e pa la swit li di moun moun yo te pase yon kote kay zanmi e yo vin pran moto kòm li te konn koulè rad ki sou yo donk an nou tout imajine si w ap pran moun sou baz koulè rad. Ebyen, ki dega w ta ka fè si w ap arete moun sou baz koulè rad oubyen si w ap tiye moun sou baz koulè rad? Sa se de, dezyèmman. E twazyèmman, lè n ap gade foto Jamayiken an nan emisyon Theriel Thelus la, donk se yon foto ki pa gen anyen pou wè ak foto ti frè m, pitit papa m, papa m se Luc Thomas, ak foto ti frè m, pitit papa m ki se Elysée Amarald Thomas. E map gen pou mwen voye foto ti frèm nan ban nou a travè pa WhatsApp pou pèmèt nou menm ki se je, nou menm ki se zòrèy ebyen piblik la pou nou wè nou menm kòm jounalis se le jour et la nuit ant foto jamayiken swadizan Muscadin tap chèche a ak ti frèm nan li asasinen an. Donk kounyela. Si se konsa lavi ta ye, kiyès nan nou ki t ap ka mache al kibò? Ti frè m nan abitye fè nip lan. Li pa fè nip lan premyè fwa. Li pa fè nip lan dezyèm fwa. Donk, li abitye fè nip lan. Donk, men, m tande se gen enfòmasyon, alò m te tande yo ekri sou nèt la, m wè yo ekri sou nèt la, se e minisyon nèg yo t ap transpòte. Si baz nèg yo se Gran Ravin li ye, Koman esplike neg yo ap transpòte minisyon pou al kibò si baz yo se gran ravin. Donk eseye konprann. Konnya konbyen lè Muscadin bay ti frè m nan idantite li bal nasyonalite. Konbyen moun ki viktim konsa nan sosyete a ki pa gen moun ki gen ase de kouraj pou pale. Se vre m deja konnen se yon batay Goliath. kont David. Men, sèl sa m konnen, Golyat li se Golyat par esans, David li se David par esans. Donk, sa ki enpòtan jodi a, konbyen manman ki pèdi pitit yo nan kondisyon sa a? Konbyen papa ki pèdi pitit yo nan kondisyon sa a? Konbyen frè ki pèdi frè yo, sè ki pèdi frè yo nan kondisyon sa a? Konbyen pitit ki pèdi papa yo nan kondisyon sa a sèlman paske Muscadin Ebyen li te idantifye yon moun yo te di se tèl koulè rad ki sou li oubyen sèlman paske l t ap chèche yon moun ki sanble ak yon moun. Donk lè n ap pral gade foto jamayiken yo prezante nan emisyon Theriel Thelus la epi n ap pral gade foto ti frè m nan ki se Elysée Amarald Thomas, Ebyen nou menm na tire konklizyon an pou kont nou. E jodi a, eske m kapab mande jistis? M pa ka mande jistis pou mò. Se sèl vi l. Si w pa gen lavi, w pa gen anyen ankò. Donk, m ta kapab mande jistis pou sosyete ayisyèn nan. M ta kapab mande jistis pou fanmi m, pou fanmi Thomas a. An n imajine, e. Ou gen frè w yo di l se bandi. Jan bagay la ye la a. Donk si w pa nan yon sosyete koz, si w pa nan yon perimèt kote moun konnen w, kote moun konnen w respekte tèt ou, nenpòt moun ka lage kò yo sou ou, pou yo di se menm fanmi bandi yo. Pa konn si nou konprann. Ou di li fèt avèk koup la, e kibò li te rete, e kote li ta prale? Li t ap viv avèk manman li. Bon. Bon, se zòn Turgeau si m pa twonpe m, paske pou m gen kèk tan, mwen pa konekte avèk li. Men, mwen menm sa ki enpòtan pou mwen, Se ke ti frem nan li pa Jamaiken. E se angle sa a m vle nou note. Se kiyes ki di son Jamaiken? Se yon moun yo rele komisè di gouverneman. Donk tout otorite kap enfome w lap enfome w apati de done. Donk kisa ki papye ti frem nan te gen sou li ki te di l se Jamaiken. Aloske l te gen yon matrikil fiskal ki gen foto l sou li. Yon matrikil fiskal bagay papye DGI. Eske n konprann? Donk lè son komisè. Sa vle di li te gen dokiman ki pwouve ke se ayisyen. Dokiman ki pwouve ke se ayisyen li ye. Donk lè komisè la di son jamayiken, kounye a nou menm kòm travayè de la près, nou gen pou n al gade, pou n chèche konprann kisa komisè la ap kache kòm enfòmasyon. E m ap raple. Men nan emisyon Theriel Thelus la, komisè la di, talè nou pral tande gen moun k ap plenyen. Y ap antisipe, paske moun sa yo pa pou kont yo. Sa ta vle di, depi ou gen yon moun ou yo asasinen, ebyen ki viktim, ou se yon viktim, si w al pale, ebyen ou menm tou ou se yon bandi. Donk gade si w pa gen yon bon pase, gade si w pa yon moun Sosyete a gentan gen respè pou li. On moun ki pase de prezantasyon nan sosyete a. Donk lè w gon moun ki sistèm nan deside asasinen, donk lè sa w pap ka pale, w pap ka defann tèt ou. Kounye a, moun ki konprann kominikasyon, moun ki konprann sa k ap fèt nan sibkonsyan komisè la, w ap wè odepa komisè la gentan konnen se yon Ayisyen, li gentan konnen se pa yon Jamayiken, li gentan konnen fanmi moun sa yo pral reyaji e li antisipe. Donk komisè a li t sanse twonpel de moun li touye fo la e fo la jan wap pale la. M pap dil twonpel m pa konn sak te nan tèt li. M pa konnen si se pa yon règleman de kont. M pa ka dil twonpel. Men sèl sam ka di, mwen ka di komisè la li bay sosyete a manti. E konnya kòm travayè laprès. Nou menm ki lakay nou, ki gen madanm, ki gen pitit, ki gen mari, ki gen frè, ki gen sè, ki gen kouzen, gen kouzin, ki gen fanmi, poze tèt nou kesyon, konbyen fwa komisè, e bon, swadizan komisè di gouvèneman, paske li pa respekte lalwa, donk se sou yon baz legal pou l komisè di gouvèneman, e m vle nou note sa a, donk konbyen fwa Muscadin, li menm, li bay sosyete sa a manti, donk mwen menm m gen le kouraj pa rapò a moun mwen ye a, Pou m di sosyete a Muscadin bay manti. Konbyen moun ki ka di Muscadin bay manti lè Muscadin gen gang sa a kap opere avè l. E gen lòt bagay map di sosyete a pi devan. Map di nou finalite pi devan note sa a. Map di nou finalite travay Muscadin ap fè a la a. Men m poko m pap antisipe m gen rezon m pou sa. Map kite dosye a fè chemen l. Map note nap tann fanmi Thomas a moun ki aletranje nan fanmi an moun ki an Ayiti. nan fanmi an bezwen kadav Elize Amarald Thomas. Eske fanmi w se moun Miragoâne yo ye? Nou soti nan Grandans. Nou soti nan Grandans. Papa m moun Jeremi, manman m moun Jeremi. E kèlkeswa sitwayen an gen libète pou l sikile pou l al nenpòt kote. Pa kite pèsonn moun pyeje nou pou di ou pa ka al ankenn ou pa ka al la ou pa ka al la. Kounye a èske ou se yon moun ki legal? Oubyen èske w se yon òr lalwa? Èske w se yon moun ki gen yon pyès ki pou idantifye w, pou di men ki kote w soti, pou di men ki moun ou ye? Donk kounye a, sitou, an n al gade yon lòt bagay. Si w ta kenbe yon bandi ou egzekite l, sa ta vle di w ap travay pou gen plis bandi chak jou pi plis wi. Sa ta vle di w pa bezwen enfòmasyon non. Si w ap chèche enfòmasyon pou w ta kenbe bandi, ou pa ka egzekite l. Okontrè, se bandi a k pral ba w enfòmasyon. ki pral pèmèt ou gade kiyès k ap enpòte zam nan sosyete a, kiyès k ap, ebyen, distribiye, k ap enpòte minisyon, k ap distribiye zam, k ap distribiye minisyon. Paske ki sa l ye jodi a? Ou pa ka, nou pa ka nan touye marengwen. Sa w di, okenn bon bandi, okenn bon bandi, okenn bon bandi. Donk, ou nan touye marengwen. Bandi yo ka achte zam. A, gad kantite zam ki gen la a nan sosyete a. Bandi yo, ebyen, zam yo gen nan men yo a ta ka tounen yon bout bwa. Zam yo gen nan men yo a ta ka tounen yon bout bwa wi, si yo pa jwenn minisyon pou alimante l. Donk, sa vle di ki sa? Si w kanpe yon kote ki gen marengwen, si ou nan touye marengwen, enben marengwen fenk kòmanse devore w, si w pa al nan sous k ap bay marengwen an. Donk, m panse pwoblèm nan ap mal poze, men, n a gen tan pou n tounen sou pwoblèm sa a k ap mal poze a. Men, sa k enpòtan, ti frè m nan ki se Elize Amaralda Toma, misye se Ayisyen natif natal, li pa Jamayiken e li pa gen anyen pou wè. Ak foto jamayiken ebyen yo mete bò kote yo mete nan emisyon Teriel te di sa. Ou te gen bòn relasyon avè frè w la? Ou te gen bòn relasyon avè l? Bòn relasyon, nou konn nou konn pale. Paske bòn relasyon vle di fò m ta wè l chak jou. M pa kapab wè yon moun chak jou epi nou pa gen bòn relasyon. Ou konprann? Donk nou konn pale. Li konn rele m nan telefòn, m konn rele l nan telefòn, li konn mande m kòman l ye, m mande l kòman l, li mande m kòman, li konn mande m kòman m ye, m mande l kòman l ye. M konnen l konn fè wout la. Gon lè m te te di m ta di misye pa fè wout la parapò a jan m konnen wout la ye, parapò a m konnen Muscadin ki gon konpòtman bouche dèyè a. Men, m di tèt mwen bon, si yon sitwayen k ap sikile nan peyi l, donk ki legal, poukisa m pral mande l pou l pa fè yon wout? Fwa la pa t janm gen antremele a lapolis, lajistis oubyen m arete l yon fwa, l pa t janm nan bazar. La, Muscadin t ap di l. Muscadin t ap di l. E m rete swiv. Mwen gen poum montre nou Muscadin pa menm konnen kiyès li tiye a. Rete swiv! Map kite Map kite dosye a fè wout li. Map kite dosye a fè chemen l. Kòm Muscadin di son nèg ki tap antrene moun nan gran ravin. Li di Li di son nèg ki tap antrene moun nan gran ravin. Li di son on jamayiken. Ebyen al gade pou nou wè. Li klè al gade foto a. Ou pral wè jamayiken Muscadin tap chèche a li pa jwenn li donk se frèm nan l pran pou jamayiken sa vle di jodi a m se jamayiken sa vle di jodi a papa m se jamayiken sa vle di manman m lòt ti frè m ti sè m ebyen se jamayiken yo ye donk sa vle di jodi a la ou nou menm ki la a Muscadin yon maten ka mete men l sou nou tou epi li deside ban n nasyonalite l vle tou. Ok yon kesyon pou n dènye kesyon pou n fini Fola tap sòti pòtoprens pou l t ale kibò? M pa konn sa. M pa konn sa. Ki bò Muscadin pran l? Bon, Muscadin li te di ki kote, men se nan Nip lan. M pa sonje ki bò ak presizyon. Men sof li pran l sou moto. E a note, Muscadin di. Machin li te ye li ta prale, li ta fè wout lan? Muscadin di, yo di l gen 2 moun ki monte yon pap padap. Se nan yo di, sou yo di komisè la ap aji. Yo di l 2 moun monte yon pap padap. Muscadin di moun sa yo te desann pap padap la yo pran kade. Muscadin di moun sa yo te pase kay lòt moun yo pran moto yap vini. Kòm li te konn koulè rad ki sou moun yo. Donk on moun ka pran moun sou koulè rad. Sa vle di k pa konn kiyès lap pran vre. E map ajoute, Muscadin di nèg yo te gen bèg, bèg yo te gen bagay ladan yo. Pou nou menm ki fè kominikasyon, bèg te gen bagay vle di kisa? Yon otorite li jwenn zam nan bèk moun lap dil jwenn zam lap di men ki tip zam li jwenn yon otorite jwenn minisyon nan bèk moun lap di men li jwenn minisyon men ki kantite minisyon li jwenn donk nou fè kominikasyon nou konprann se nou k la pou eklere popilasyon an. Pa jistis pou mò a men jistis pa jistis pou mò a men jistis pou sosyete a jistis. pou fanmi an, pou jenn gason, jenn fanm pa kontinye pase konsa. Nan sa k gen pou wè ak kò a, Muscadin enben ap bay fanmi an kò a pou nou rann Elize Amarald Thomas, Ayisyen natif natal, yon dènye omaj. E si tout fanm pa ta jwenn kò a? Muscadin li abitye tuye, li abitye boule. Se pa enposib. Eske di pwen de vue legal nap pouswiv Muscadin, fanmi Thomas? Banm diw, gon sèl wout, mwen m kwè nan la jistis. E sak fè mwen sot diw, Muscadin se pa yon komisè. Yon komisè li pa kapab. nan ekzekisyon somè paske lajistis ayisyèn, lejislasyon ayisyèn nan li pa prevwa pèn de mò vwa pou l ta prevwa ekzekisyon somè. Donk nou kwè nan lajistis nan fanmi Toma a e n ap kite dosye a fè wout li, n ap fè tout sa k posib, imajinab, nesesè pou dosye a fè wout li jouk nou jouk sosyete ayisyèn nan jwenn jistis, jouk fanmi Toma a jwenn jistis.